Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon lansyen prezidan de la repiblik Michel Martelly a parle. Ansyen chèf leta a pale pandan 6 minit anviwon. Sa prise de parole etait attendue. Anpil moun te swete ke Michel Martelly entèvenu nan sa ki gen a wè ak lanmò Jovenel Moïse. Puiske, quand on dit Jovenel Moïse, E si nap chwazi yon mentò aparaman nou pap pran lòt moun ke Michel Martelly. Puiske se Michel Martelly ki li menm te chwazi Jovenel. Se Michel Martelly ki te kòmanse mennen batay la ak Jovenel Moise e pèmèt ke jounen jodi a li aksede a la prezidans 4 ane e kèlke mwa aprè il a ete asasine. Michel Martelly fè yon video de 6 minutes jan nou diw li a men se preske dans le noir si vous regardez bien se yon imaj noir et blanc poukwa sa tradwi sa n ta kapab rele la détresse, la tristesse, la désolation c'est un ancien chef d'Etat désarçonné ki a pris la parole et si w gen kè nan men Ou kapab kriye pa rapò ak pawòl Michel Martelly ap pwononse yo. Les mots sont forts, les paroles sont profondes. E finalman, pandan 6 minit sa a, diskou sa a se yon mannyè pou kapab mande padon ak Jovenel Moïse. Mande padon nan sans ke Il a choisi Jovenel Moïse. Jovenel Moïse vin prezidan. Jovenel Moïse mouri asasinen. Kèlke pa, anpil moun kapab di, eh, se mesye sa a ki te al pran Jovenel Moïse kote l te ye pou mete lwa prezidan danse nan tèt li. Vwala poukwa il a demande pardon. Michel Martelly kanpe Jovenel tankou yon homme fort, yon nèg ki mouri an martyr pour la République. Quelqu'un ki li menm, te pran desizyon anpil lòt moun pa vle pran. Menm si anpil moun ap kritike desizyon sa yo pou di ke genyen yon sètèn pasyalite. Men ekoute, Michel Martelly konprann byen e li pa vle ke pou tout chay la repoze sou do l. Vwala poukwa il a demande pardon. Se yon vivan ki ap pale a yon fantom. Michel Martelly konprann reyalite ayisyèn nan. Men ekoute, li pwononse yon fraz ki vrèman fort atravè diskou sila pou mande padon ak Jovenel Moise, fraz ki di, Wale, batay la ap kontinye. Tout ekip ki te avè w la, nou pral kontinye batay la an 2022. Se sa ansyen prezidan Michel Martelly vle di. Mande padon, anpil moun kapab imajine ke il a raison. Wi, paske se li menm ki te chwazi Jovenel Moïse. Li te kite yon eritaj nan men Jovenel Moïse. Li te epole Jovenel Moïse. E jounen jodi a, Jovenel Moïse mouri. Sa ta parèt un peu illusoir pou Michel Martelly pa ta pran lapawòl nan sikonstans lan. E il a dit tout, nou pral kite w tande. E pi ou menm, ou kapab fè kòmantè pa w. Prezidan, depi lè m pran nouvèl la, mwen plat atè, kase, blese, endinye. M ap poze tèt mwen kesyon, tout kalte kesyon. Pou kont mwen, m ap panse. Jodi a, m santi m bezwen pale avè w, Prezidan. M bezwen pale avè w pou m di w mèsi, Prezidan. Mèsi pou rèv ou te genyen pou Ayiti, pou kouraj ou tou. Fon diw mèsi pou bèl egzanp ke ou trase pou tout yon jenerasyon. Ou demontre anpil jèn fanm ak jèn gason yon fason pou yo kanpe. Ou ban nou fòs. Ayiti te bezwen sa. Malerezman se nan lanmò w plis moun vin wè klè Sa ki tap pale tenten yo pe Sa ki pat enterese yo poze pou yo koute Lemond choke Nan nasyon pwostène. Sakrifis ke ou fè a, vi ou ke ou bay pou kwayans ou nan yon Ayiti miyò, sa pa gen pri. Prezidan, ou mèt kwè m. Ayiti reveye. Prezidan, n ap bon. Jodi a Ayisyen reveye. Prezidan, nou pap pèdi batay la. Prezidan cheri, ou te konprann Ayiti, ou te konprann li a tout kontradiksyon ki gen ladan l. Ou pa t pè denonse sa nou tout nou t ap di tou ba. Ou pa t pè afwonte sa k ap detwi nou depi lendepandans. Ou rive nan nannan pwoblèm nan. Nèg yo reyaji. Yo kraze w ak katouch. Men zye pèp la kale. Pèp la an kòlè. Pèp la vekse. Men pèp la konprann. Pèp la ap mete yo tout sou ban touch. Fòk lespwa boujonnen. Fòk tout moun konte. Nou dwe reyòganize epi vanse ansanm men nan lamen nou tout ansanm. Se la ou ta prale. E nou pap fè bak. Prezidan. Mèsi. Ou mete n sou trak. Prezidan, padon. N al chèche w, mennen w nan jwèt rèd sa a. N a piye w, n vote w, nou mete w la. Men se pa t pou sa. Nou pa t vle madanm ou pèdi w. Nou pa t vle pitit ou pèdi w. Nou pa t vle pèdi w. Nou pa t vle w pèdi lavi w. Ekselans, padon. Padon nan non tout sa ki t ap voye monte chak jou yo, san yo pa t konprann ke konpòtman yo t ap ankouraje mechan yo pran wout sa a. Yo pa t konprann. Padon. Padon nan non sa ki komèt zak mechan sa a. Yo pa konprann sa yo fè a. Men yo p ap ka etenn solèy la. Yo p ap ka kanpe dlo a. Yo p ap ka touye tout moun yo. Rèv la ap kontinye fè chimen l. Batay la, batay la p ap kanpe. Nou menm Ayisyen natif natal, pitit peyi a, n ap di w padon. N ap di w padon paske nou konprann. Nou konprann ke Ayiti pèdi. Ayiti a pèdi. Ayiti a pèdi un fils. Un de trop. Un génie. Mais un lion ne meurt jamais. Il dort. Jovenel, mon frère, repose en Si Michel Martelly toujou gen yon tendans Pou kontinye nan politik, aparaman li pral poze kandida pou la prezidans. Eske la mort de Jovenel Moise li kapab yon kout pokè pou Michel Martelly? Eske la mort Jovenel Moise kapab aneyanti chans pou Michel Martelly aksede a la prezidans du peyi an 2022? Anpil kestyon. Nou swete anpil komantè fèt pa rapò. ak kestyon sila yo. Merci la famille kom toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pour nous dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!